Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre la kawo pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou sòm o mwa de Desembre 2021 an 2020 nan epòk sa te gen anpil kestyon ki tap poze de kestyon Anpil moun panse ke yo te kapab jwenn repons. Men ekoute, 1 an apre, nou finalman wè kesyon sa yo pat janm gen repons. A savwa, bagay yo kapab chanje an 2021. Non, sa devyen pir. Bagay yo vin pi difisil. Sou le plan ekonomik nou ta kapab di gen yon peyi ki frajilize. Sou le plan sekiritè, sitiyasyon an degrade. E lè n di ekonomi an, an kèlke sòt nou kapab antre sosyal la ladan l, nou kapab antre povrete, mizè, chomaj, tout kesyon sa yo ladan l. Se pou dire ke rien ne va plus dans ce pays. M fè ti rale sa a, se pou m di nou ke chak grenn Ayisyen k ap viv nan peyi sila a, nou genyen yon responsabilite. Men moun ki gen pi gwo responsabilite an, Ce sont les hommes politiques, le Premier ministre, les gens qui étaient jadis dans le camp de l'opposition mais qui peut-être jounen jodi a oblije pou kapab jwenn pouvwa konpoze ak yon seri de moun ki peut-être dans le temps yo te konsidere comme des ennemis. Epi, sitiyasyon an li anpire. Pèp ayisyen an pa wè ki sa k ka fèt pou li. Nou, m ta kapab di, prèske nan fen ane an, paske quand on est en décembre, ebyen m ta kapab di, ou genyen yon seri de pèspektiv an tèt pou w di, Qu'est-ce que j'ai fait? Paske tout planifikasyon yon nèg kapab fè, M gen presyon ke reyalizasyon pèspektiv yo yo konkrèt se sitou o mwa de desanm. Ou fè yon cumul, m pa konnen nan kisa li a, si w gen yon ti pwojè, si w gen yon ti lajan w ap sanble, si w gen yon ti aktivite w ap mennen, se nan mwa desanm nan pou w wè rantabilite a. Men brèf, m ta kapab di pou pèp ayisyen an, Se cauchemar. Petèt se 5 pousan moun. M on ti jan egzajere wi si m di 5 pousan moun reyisi. Lèzòm politik. Lèzòm ki o timon dè zafè. Se nèg sa yo ki reyisi. Popilasyon an l ap kreve. Moun yo pa konn ki sa pou yo fè. Depi kèk tan yon sitiyasyon tabli kò li o nivo de. Martissant. Konprann byen wi pèp Ayisyen. Maten an, mwen gen chans pale ak yon moun. Ma gentan di nou kiyès. Men eske nou konnen chak fwa m pale avèk moun sa a, nou pran anviwon 30 a 40 minit pou n ap debat. Se yon moun nou konnen. Men m just kenbe anonima a pou mwen. Mais est-ce que nous connaît au fil de cette conversation, pendant que cette personne-là était en train de développer sur le film, finit par comprendre que cette personne-là, elle est diabolique, c'est vrai. Mais, sous temps d'elle, conseil de réalité, on va comprendre. Et puis, on va rendre compte que il y a des hommes dans ce pays Sertou les om politik, il son plu diabolik ke se ki detyen de zam a fe. Konprann byen. E se sa k fè w wè jounen jodi a la a, m pa fin twò dakò ak yon moun ki di ke yo p ap bay bandi pale. Men, bandi politik yo, yo kite yo la ap pale chak jou. Mwen menm, m prefere bay nèg ki gen zam nan men l lan pale. Paske sa kapab rive yon lè, m konvenk li pou li chanje metye. M konvenk li pou l bay pèp la yon souf. Men nèg ki nan politik lan ou pap ka rive konvenk li. Sinon nou ta konvenk Andre Michel. Ede m non. Nou ta konvenk mesye dam sdp yo. Nou ta di yo ke nou tap batay pou pèp, on bon maten n pa ka deside pou n di ke nap trayi pèp la. Petèt ke nou kapab fè plis deba sou kesyon sa a nan pwochen emisyon. Men m vle fè yon ti pale sou sitiyasyon ki genyen nan Matisan an. Gè a pran 7 mwa. Pandan 7 mwa sa a, gen ti ale mye. Gen ti travay ki fèt. Gen nèg ki deside mete bouch zam yo atè. Men se de courte durée trèv sa a nou ta kapab di li egziste. Ebyen jounen jodi a la a, sitiyasyon an pire nan Matisan. Sa fè yon semèn depi ke Izo di. Matisan bloke. Rat pa pase. E nou wè sitiyasyon an, nou wè sa k ap pase. Men, anpil moun tante pase. Gen de moun ki riske. Paske Matisan an se m ta kapab di yon veritab vektè dekonomi. Se yn petit sous ekonomik pou lè jan ki frekant la zòn. Moun kap sòti kafou pou ale anba la vil. Moun kap sòti la vil pou ale kafou. Men tande byen. Nèg yo ap batay. Bal ap kwaze pa si pa la. Moun ap mouri. M pale anpil. M plenyen nan tèt izo. M plenyen nan tèt ti lapli. Bon eske bloke a se li ki solisyon an? Wi li kapab solisyon an paske si yo pa bloke moun kontinye ap pase nan zòn nan e ke cha toujou ap pete bal paske ekoute popilasyon an li pri nan sa n ta kapab rele yon konfwontasyon triyangilè paske pa bliye kèlke pa Krisla Li nan yon zòn e li responsab sa k ap pase a. Ti Lapli nan yon zòn li responsab sa k ap pase a. Izo nan yon zòn li responsab sa k ap pase a. Men ekoute, èske m kapab di lapolis? Non, men m kab di cha yo. Cha yo pa pou Izo, yo pa pou Ti Lapli. Men, anpil moun fè kwè ke yo sipòte Krisla. Des hommes qui à l'intérieur de chariot, ou bien véhicule blindés, est-ce que ce sont les hommes de village de Dieu Est-ce que ce sont les hommes de Gravine Est-ce que ce sont les hommes de Tibrois en quoi appelé et Iso Eh bien, c'est à Christ qui gagnait de trois alliés dans char cap pété Par exemple, vais regarder pour moi son vidéo On sitwanyen vore ban mwen. Hier, deux morts nan Matisan. Foto 2 mò mwen wè, men sitwayen an fè m konnen se 4. 4 mò, èske se nèg izo yo? Èske se nèg Krisla yo? Èske se nèg Gran Ravin yo? Enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke 2 endividi A l'interieur du char, file bal, sou pretèks ke se bandi. Kesyon sa a, nou panse ke li p ap kapab rezoud konsa. Matisan p ap kapab rezoud konsa. E pou Matisan rezoud, fòk gen yon lòt chita pale. Mwen mande pou gen yon lòt chita pale. Sa te bèl wi, lè mesye yo te fèk antre nan G9, paske m te konn tande kèk konvèsasyon Pandan nèg yo te konn ap enjoy antro yo kote Izo ap di a ekoute mwen m bwè bon bagay wi euh Krisla m pral rive nan baz ou map wè sa w gen nan baz ou paske fò m jwenn bon bagay pou m bwè men èske nou konnen jounen jodi a la lefèt ke tout bagay kraze li pa bon pou mesye bandi yo e li pa bon tou pou popilasyon li pi mal pou popilasyon paske se popilasyon ki nan difikilte. Jounen jodi a la, men sa k pase. Men èske w wè? Ou wè sa k ap pase la a nan Matisan? Mwen bay nèg politik yo responsab. Franchman se yo menm ki responsab. Ban m di nou yon bagay. Leta a, kòmsi Leta pa t kapab fè anyen? Hein? Kòmsi Leta pa t kapab pale a Izo? Leta pa t kapab pale ak Ti Lapli? Leta pa t kapab pale a Krisla? Ban m di nou yon bagay pou nou konprann byen. De gwoup ap batay, ou sèlman antre, ou separe. Donk ou wè jounen jodi a la nèg yo parèt, nèg yo tante mete dife nan yon komisarya, yo devalize komisarya epi lavi fezan. Matisan, zòn wouj. Eske se konsa pou bagay la kontinye? Mwen m tèlman pale, m pa konn sa pou m di ankò. M te vle atire atansyon chak grenn moun sou sitiyasyon ki gen nan Matisan. Pour les deux petites vidéos, regardez ça. Kap pase matisan. E pa gen fèt pou ankenn ayisyen nan peyi a. Gen fèt wi pou Andre Michel. Gen fèt pou nèg sektè demokratik yo. M ta kapab menm di ke pa gen fèt pou bandi yo tou. Paske bandi yo gon lè kap rive yo anvi di yo fatige ak zam nan. Yo ta bezwen enjoy yo. Men banm di w bagay wè peyi sa toutotan leta pa antre nan negosyasyon avèk bandi yo leta konprann. Se pa la fòs li pral pran yon seri de zam nan men bandi, ou kanpe nan yon stil par la force epi w di ke ou konpoze ak bandi sa pou detui sa, ou gen bagay nan men w mouche leta. Tande! Li valab pou je nèf, li valab pou bèlè, li valab pou sa kap pase nan matisan, li valab pou kwa dè boukè mesye 400 mawozo yo. Mwen m santi m pale twòp men pou rès mwa sa a, Mwen pral mete telefòn mwen disponib pou nou, paske gen yon emisyon bilan ki li menm an preparasyon, e ou menm ki dezire voye yon voice bay ekip RL Prod lan pou dire votre voeu pour l'année 2022, ebyen sa ap fè nou anpil plezi. Nou pa bezwen pale anpil, paske nou konnen ki sa k te gen nan 2021 an. Mande Bondye kichòy pou 2022 a. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.